Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Tout de suite, l'aktualite genyen, kidnapping ki a fè pale de li nan peyi d'Haïti. Ebyen fòn di ke 3 pèsòn anlve nan yon sèl fanmi e yo mande yon pil lajan pou kapab libere moun sa yo. Alòske tout moun te fikse zye yo sou 7 fevriye kap vini la, kidnaping nan bò kote pa l kontinye ap fè chemen li. Nan sans sa, nan dat mèkredi 2 fevriye 2022 an, gen 3 moun pami yo 2 timoun antre 3 a 4 an ki yo menm kidnape nan zòn Taba 48, pa twò lwen Inivèsite Fondasyon Jean Bertrand Aristide. Almy Junior, li gen 38 an, monnonk Samuel Norge Latortue, yon ti gason ki genyen 3 zan, epi tou Jean Kerialy Jean Gilles, yon ti fi ki gen 4 an. Ebyen pandan yo t ap mennen yo lekòl, malfra yo ale ansanm avèk tout moun sa yo. Daprè yon sous dirèk pa bò kote fanmiy otaj yo, ebyen moun yo ta reklame yon milyon dola ameriken an kontrepati pou kapab libere moun sa yo. Kesyon kidnaping depi kèk tan li vini monè kourant o nivo de la sosyete. E fò n di ke lè kidnapè ou lè bandi zame yo sou tout tèren, yo gen anpil kote y ap chase. E ekoute le pwoblèm se pa lè jan ki kidnap Men, se lè jan ki yo menm ap siyonnen lari an ki ap fè djòb eklerè la, djòb antèn nan. Se sa k pwoblèm nan. Ou gen dwa bò kote yon moun la epi lè w gade ou wè moun nan, se yon senple sitwayen. Poutan, se yon eklerè. Se la le pwoblèm. Men, antouka fò n di ke rejyon metwopolitèn de Pòtoprens, anpil kote nan peyi Dayiti, Ou pa tèt frèt lè ou nan zòn sa yo ditou! Mwen, anpil fwa m poze tèt mwen kesyon pou m di, waw, mesye, lè yon nèg ap pran lari, pou ki sa nèg a pa pran pòz moun foul, li abiye avèk yon pil bagay sal sou li, li met tèt li nan lari, paske se sèl kon sa yo pa ap wè w. Men, ekoute, ou nan sosyete a kanmenm, on peut pas se comporter comme un fou! Men jan bagay yo ye la nan peyi dayiti se tris men mpanse ke mesye anpe de mansyetud pou sèt fami paske ou genwa moun nan bèl lè moun nan soti nan lari se efò lap fè ak tèt li pou yo pa gadel mal men ekoute il na pa darjan e ou toujou konnen byen ke lè ou kidnape yon moun ebyen se dekapitalize ou dekapitalize moun sa nan zòn kwadèboukè genyen yon nòt mwen kap sikile la yon nòt ki di ke ekoute Pa mete tèt nan kwadèboukè. An non, pa ale nan zòn kwadèboukè paske bagay la sanse kapab dejenere nan moman kap vini la yo. Kisa ki pase o jis? Ebyen fòn di ke genyen anpil fòs obyen inite nan lapolis la ki yo menm e prezan nan zòn kwadèboukè eske sa se yon trak evite kwadèboukè selon enfo kap sikile yo paske genyen anviron 4 tro blende 2 anbilans plizyè lòt machin la polis sa vle di 400 mawozo gon fiksasyon sou li ebyen fòn di ke depi kèk tan la mezanmi anpil bal ap pete nan kwadèboukè la polis rete opa Tande byen, pou anpil moun k ap di ke lapolis antre nan baz 400 mawozo. Si w te konn teke mab, w ap konprann tèm mwen itilize a. Lapolis rete opa, epi l ap teke nan wonn nan. Men ekoute, fòk ou fè anpil atansyon pou pa mò. Nou konprann? E, operasyon pou kwense nèg yo, se vre lapolis ap mache, men ekoute, kote nèg yo ye a, men fòn di ke, e, poko genyen polisye ki rive la. Gen anpil lòt baz, m ta kapab di de gwoupiskil ki yo menm gen lyen avèk 400 mawozo. Se vre lapolis kapab rive sou mesye sa yo men ekoute pou lenstan lapolis ap chache toujou wè kòman l kapab rive sou gwoup 400 mawozo ebyen sa anpil moun swete. Men fò n di ke gen anpil arestasyon ki fèt menm defwa se ta inosan men genyen anpil move grenn ke lapolis arete tout bon vre. Magalie Habitant Qu'est-ce qu'elle fait? Ebyen Magalie Habitant te di Ariel Matoman, m santi Ariel anvi bay Magalie Habitant yon leson. N'oubliez pas que Magalie Habitant fait partie de clan Jovenelis yo. Ebyen Magalie Habitant est invitée au parquet de Port-au-Prince le 4 février 2022. Se Jacques Lafontant, komisè a ki li menm envite Magalie Habitant ebyen pou kapab vin fon ti reponn kèk kesyon. Se a partir de 10 heures du matin yo pral tande li sou arè Lakou Siperyè dè Kont ki gen a wè ak jesyon li nan tèt SMGRS. Arè sa a ki te rann nan dat 29 jiyè 2021 e sinyifye nan dat 19 novanm 2021, ebyen daprè lèt envitasyon an. Tribinal administratif lan te kondane Madam Habitant ak sèten kadr nan enstitisyon sila ki se SMGRS pou bay anviwon 38 milyon goud kòb ki mal depanse. Mezanmi 38 milyon goud, kote Magalie Habitant jwenn 38 milyon goud? Bon, antouka, si n ap di madanm nan fèmen bouch li pou l pa pale, pou l sispann di Ariel se matomann, ebyen li preferab ke nou fè sa paske sa k ap fèt la la m santi ke s on ti tap y ap bay Magalie Habitant sou do men Se kòmsi li akselere twòp. Ebyen si w wè yo rive la papa Rosemond Jean veye kò w wi paske w ap peze sou akseleratè la donk de zòm ki yo menm ap peze sou akseleratè la e de fam ebyen aparaman yo mete ti bagay pou yo. Gon dosye n ap swiv la nan Okap, gon dosye n ap swiv la se onivo de zòn Aken. Kòman sa ye piske Toy A li menm li reponn kesyon lajistis E nap vini talè avèk odyans lan, paske te genyen, se kòm si m ta kapab di se te yon veritable marche, e jan odyans sa te dewoule, e komisè juridiksyon sila ki te envite li, pou vin reponn kesyon pa rapò ak e fason nègès da li menm pèdi la vil, an nou swiv premye imaj sa yo, pandan li tap antre nan parke nan bagay Toy Art e si nègès la anpil nan nou la ta rekonèt nègès la se gras a Toy Art m pa ta kwè m pa ta kwè jodi a nou ta di ke se Toy Art k manje nègès la si nou menm nan jodi a ta rekonèt nègès la se gras a Toy Art Toy Art te sèvi avè nou tankou manman ak pitit tankou w te gen manman w avèk pitit ou la w ap di manmi cheri l ap rele w tou Toy Art te sèvi avè nou konsa kle chanm Toy Art l nan men nou nou tout mèt se nan chanm nou. M pa ta kwè si youn nan nou ta nan dyab la, nou t ap dakò lage kle nou nan men li kont timoun pou l antre nan chanm li. Tòy lage kle l nan men nou. Li kite nou fè tout bagay. Tout kote l prale, li mete nou dèyè. M pa ta kwè moun ta nan dyab, li ta kite nou ti mèsi nan chanm li. Epitou, tout kote l prale, l esplike nou tout sa l genyen, tout sa l ta fè pou nou. Li di, Timoun, jodi a, Toy a te gen yon pakèt pwojè pou nou. E jodi a si m ta di e Toy ki ta manje Nègès la, l ap pran l jan l ye a e fò nou mande jistis pou Toy e fò l retire kò l nan sa l ye a. Si pye l tande yon tou fò pye l ta soti nan tou ke l ye a paske Toy a se tankou manman ak pitit pou nou. Toy a moutre nou viv ansanm, nou manje ansanm, nou fè. Kòmsi tout sa nap fè kòmsi nou travay ansanm Torah pa janm kite nou kòmsi fè sa pou kont ou timoun yo la li konn fè li peye tèt medam yo le maten lap leve byen bonè lap pral met manje nan dife poul manje anvan nal lekòl chak jou sil te pòtoprens epa sèl epa sèl Torah epa sèl nou gen sil lèl pòtoprens lèl pòtoprens li pran timoun yo lèl pòtoprens li gen timoun pòtoprens. Wè, zanmi ke yon moun ki rejwi nan asasina Jovenel Moïse, se yon moun ki pa espere gen pouvwa. Se menm jan tou, yon moun ki te rejwi nan koudeta 29 fevriye 2004 la, moun yo pa t panse yo t ap rive sou pouvwa tou. E jodi a gen moun ki patisipe nan, ki te patisipe nan 29 fevriye, e nan koudeta kidnaping 29 fevriye 2004 la, ki yo menm te nan phtk jodi a. Kèlke pa, sa fè yo mal. Yo nan Montana tou. Sa fè, ou jistement yo tout kote. Yo nan Montana. Sa fè yo mal. Men, Lè 29 fevriye 2004 t ap pase, yo pa t konprann si yon jou yo te ka viktim tou. Pakonsekan, nou menm, anndan Òganizasyon Politik Fanmi Lavalas, nou kondane sa k pase Pèleren 5 lan, menm jan nou kondane tout masak ki fèt anndan peyi a, tout krim òganize ki fèt anndan peyi a, tout kidnaping k ap kontinye fèt, ki te fèt. E, jodi a, yon moun k ap atire atansyon pèp la vè 7 fevriye, ou pa konprann politik. Pèp la gen dwa chwazi monte teren li menm pou fè pase revandikasyon pa l. Men pèp la pa pral gen kenn moun l ap al pote met anlè sou pou kèlskeswa rezon an non. Ou imajine tout moun gen ti kat nan men yo, pwofesè pa genyen. Ti kat kado, ti kat avantaj m pa konn kòman yo rele l la, pwofesè pa genyen l. Pwofesè gen dwa pran lari 7 fevriye. Yo gen dwa pran lari anvan 7 fevriye. Menm jan tou. Moun Lasalin, moun Bèlè, moun Site Solèy ki pa ka manje, yo gen dwa pran lari 4 fevriye. Yo gen dwa pran lari 7 fevriye tou. Yo pran lari lè yo vle. Kounye a, se moun yo, se pèp la, se moun sa yo k pa ka manje, se moun sa yo k pa gen sekirite, se moun sa yo ki pa ka viv, se moun sa yo y ap kidnape, se yo k konn ki lè y ap pran lari pou yo fè pase revandikasyon yo. ke jiskaprezan Òganizasyon Politi Fanmi Lavalas fè pati de akò 30 out la. Men nou di klèman ke si n ap chèche solisyon, fòk nou jwenn solisyon yon fwa pou tout. E fòk nou evite pou ke se pa de aktè politik, pou ke se pa de dirijan politik, nou pa di yo pa konpetan, nou pa di yo pa valab, men solisyon n ap chèche a, yo p ap ka pote l paske pral genyen Li pral gen konfli denterè, pral gen yon lòt kriz ki pral debouche sou yon lòt kriz ki pral fè plis mal a peyi a. Men pwojè pou ke nou ale vè nouvo sistèm nan, pwojè pou ke nou ale vè sèt tranzisyon de ripti, nou panse ke li poko rive nan fen ni paske konsensis sa li dwe jwenn plis antre lè diferan aktè de lavi nasyonal. Merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage, Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!